Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nou kontan avèk ou nan kad emisyon sila kote ke nou pral fè yon melting pot pou nou pale de anviron 4 dosye dabò. O nivo de Martissant, jounen jodi a laba la te chofe. Men atansyon, juste avant il faut dire que genyen yon solda Krisla ki tonbe nan zòn Martissant. On n'a pas assez d'infos sur ce type, mais voici la photo et c'est quelqu'un qui nous a envoyé la photo disant que ben tip sa li tonbe sou chan batay o nivo de Martissant, donk misye se nan baz Tibwa. Donk peut-être que nan pwochèn emisyon nou nou kapab vini avèk plis detay sou ti jèn sa kote ke yo fè konnen li fè pati baz ti bwa misye tonbe jounen jodi a la. Zòn Maranata nan Gran Ravin alò genyen yon sitiyasyon ki ap devlope nou konn toujou wè nèg yo desann yo pran machin yo pran machandiz tou ebyen fò n di ke gen yon komès ki ap fèt anlè a la sa vle di Tout moun gen aktivite nan men yo. Donk si w fon parèt anlè a la ou kapab jwenn machandiz a pri derizwa. Sa vle di tankou poul, diri, lwil, bè, magi, pat tomat. Anpil fanm tou yo menm yo genyen aktivite nan men yo paske enben yo gen bagay pou yo fè. Men anlè a la se pa tout moun ki valide paske. Si w ta kapab pran, m pap site zòn nan aparaman pou ke yo pa pwente du dwa moun sa yo kòm moun ki pa akyese mouvman sa a, men de tout manyè gen moun ki yo menm pa antre nan lojik sa a, yo pa achte donk yo prefere achte l nan pri li vo. Donk se pou m di nou ke e nan zòn gran ravin nan la gen aktivite. Donk sa vle di lè nèg yo desann la a, yo pran kèk kamyon epi yo pèmèt ke popilasyon an li menm li kapab jwenn kichòy, achte a pri derizwa. Brèf, humm! Genyen anpil enfòmasyon ki konn ap sikile. Men sètèn fwa tou ou konn confuse nan enfòmasyon sa yo paske e tèl gwoup di se gwoup sa a epi yon lòt gwoup li menm di se pa vre. Bon, lè sa a ou pa konn kiyès pou kwè. Ekoute, genyen yon machin edh. yo vide bal sou li. Men nèg yo akize klan Vilaj de Dye a. Men anpil lòt nèg di se pa nèg vilaj yo se ta nèg lame yo. Alò gen yon anplwaye ki li menm te nan machin sa a ebyen anplwaye a pran bal li pran yon bal nan do bal la sòti nan vant li. Donk li nan yon eta kritik nou espere ke sante li kapab retabli osi vit pou pa genyen twòp enkyetid. La a se pa twò lwen de Vilaj li pran bal la. Ebyen, tande byen sa m di nou an, on premye gwoup moun di se mesye vilaj yo, epi on lòt gwoup di se nèg lame yo. E, fò m di nou byen, kèlke tan aprè, pral gen yon sitiyasyon kawotik. Sitiyasyon kawotik onivo de Matisan. Machin pa t kapab pase. Tout machin oblije kase tèt tounen paske genyen yon pikòp ki anba dife. Epi genyen tantativ k ap fèt pou te kapab jere kesyon sila men ekoute il est trop tard paske anpil kout bal ap sonnen nan zòn nan. Pandan nèg lame yo ap sòti dèyè gaz nan Kafou epi nèg Matisan yo atake yo louvri kout bal sou yo. Sa rive akòz polisye ki yo menm nan cha yo tire sou plizyè nèg ki ta fè pati baz vilaj se alò aksyon sa rive an reprezay ak ajisman lapolis mezanmi tèt chaje fò n di nou ke lè gen alèt sou yon zòn yo di nou pa pase la fò n pa fè tèt di paske ou wè lè w mouri ou pa gen okenn konesans ankò pa gen anyen k di w ke w mouri Sa vle di w ale. Jounen jodi a la a, te gen anpil alèt pou di, pa pase nan zòn estasyon Gonayiv, pa pase nan zòn Douya a, pa pase nan zòn ayewopò la. E dayè, demen si Dye vle n ap vini avèk kesyon sila pou dir ke komisarya, alò antèn ki nan zòn Drouillard la, kote ke nèg yo te antre, m kwè se te nan mwa. Jiyè konsa, jiyè, out. Epi yo te touye enspektè la epi yo ale avèk plizyè minisyon. Ebyen, ti sa ki te rete a, fò n di ke polisye pa t janm vin ladan l, ebyen jounen jodi a la nèg yo mete dife nan komisarya sila. Brèf, ebyen kounye a la nou pral kite w gade kòman sitiyasyon an te ye onivo de Matisan Tout kò peyi a se pwoblèm. M panse ke si n ap fè yon ti rezime fò n di ke anpil bal pete, nèg je nèf yo manyen 2 kamyon, 2 kamyon gaz kote ke yo t ap fè echanj de tir avèk lapolis epi genyen 2 kamyon sitèn ki pete men ki pa twò grav paske yo Ou wè yo pran twal pou kapab bouche twou la men sa pat kapab frennen gaz sa ki tap koule a m panse ke nèg yo te oblije ale avèl osi vit pou pa pèdi gaz la epi dezyèm bagay pwoblèm nan matisan bal kap tire tout kote manifestasyon nan site solèy peyi a li menm pral eksploze paske sa map gade la mezanmi chak jou se yon pwoblèm chak jou se m ta kapab di Peyi a gon kote ladann la gon bagay kap bouyi. Bon antouka mwen menm sa m kapab toujou di nou se un maximum de prekosyon vou ki èt an Ayiti. M pral kite nou avèk yon ti videyo. Ti videyo sila a m pap di anpil bagay sa dure 9 segond. Videyo Fantom, Fantom le chanteur, sa kapab susite anpil reyaksyon. Beaucoup de reyaksyon. Se yn video a travè lakel on desèl yn sòt de vanjans a distans, la haine, appel a la violence. Et pourquoi il a dit ça? Izo frape yo Matisan frape yo gyèt manman nou ke yo tire nou tout nèt bann chawony.